Air Life, wi, sa se non yon gam pwodui 100 pou 100 natirèl ki fèt a baz plant natirèl plis luil esansyèl ki met cheve an valè kòm premye temwen nan lavi pou jistifye si moun ap byen viv oubyen si l ap mal viv. Medam, mesye, jodi a, avèk pwodui Air Life spesyalis Fresh Nature yo met sou mache a, kounye a tout moun gen posiblite Pou trete cheve yo sou baz natirèl, nan gam pwodui Air Life la, nou gen chanpou Air Life, luil Air Life, plis pomad Air Life. Avèk chanpou Air Life lan, zafè chit, manjezon cheve, sa fini for life. Luil Air Life la ap met lavi nan kwi chevelure la, rasin cheve yo ap jwenn tout sa yo bezwen pou eksite cheve yo grandi, Pandan pomad Air Life la ap manbre kò cheve yo pou founi jis nan pwent, avèk gam pwodui Air Life yo, nou pa bezwen nan fè gam, dyòlè, ni nan souke tèt pou fè cheve n bay payèt. Mezanmi, men nimewo kontak spesyalis Fresh Nature yo pou n fè kòmann pwodui Air Life an gwo pou n met nan biznis nou. Ale nan Delma 33 rue Jean Prasmas numéro 24 avèk pwodwi Airlife yo kounye a nou gen bagay nan men nou natirèlman poun pran kontwòl cheve nou for life. 115 Pompano Beach Florida 33060 Kounye a moun Palm Beach, Delray, Boyton, Fort Lauderdale pa bezwen pran machin kouri monte Miami ankò pou al livre koli. Jersey Shipping ki se pi gwo konpayi shipping nan tout Florida a pote sèvis la tou prè ou. Pa bliye adrès la, 1000 East Atlantic Boulevard, Suite 115, Pompano Beach, Florida 33060. Telefòn nan se 786 678 1255. Bonjour bonsoir la famille avec plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Kilè batay la ap fini paske nou konnen ke gen yon sitiyasyon e sitiyasyon li vreman difisil pou lè jan ki abite an plèn ba wi paske e fòn di ke moun yo kite kay yo an mas men jounen jodi a la nou vin pale w de lòt dosye paske e nou fè yon veritab konpil de videyo pou ou. Gen yon sitiyasyon ki vreman tandi o nivo de la kwa de bouke. La polis sou plas. Men ekoute le bondi yo menm tou ya frape. Sa se sou dosye yon yon an. Imedyatman euh FBI vin pran yon yon nan prizon an ebyen mesye 400 mawozo yo yo dechene. M te di nou sa wi. M te di nou neg yo ap dechene. E vil la pral cho pi rèd. Kounye a la ou ka wè ke nèg yo chanje estrateji pou dire ke ben ekoute plis respè pou lapolis paske lontan nou te un peu respekte lapolis men pou lenstan imedyatman sa k fin pase a la ebyen yo pran yon yon ebyen nou menm nou pa gen respè pou pèsòn paske pa bliye la pèsonalite èl menm. yon yon m ta kapab di se yon cumul de fot yon cumul de revelasyon ki fèt e ki petèt pouse otorite amerikèn yo vin pran yon yon men jan m te di nou yè se ke nou pa reprezante anyen paske malgre tout sa k t ap di nan prizon an on reste les bras croises et puis la vie faisant paske yon yon se te boss èske nou konprann bon brèf jounen jodi a la Mesye yo santi ke menm lè Yonyon te fèmen nan prizon men se te kanmenm yon fòs paske le non de Yonyon sa rezòn fò dan la sosyete. Yonyon ka rete kote l ye a l ap pase lòd donk on a bokou de respè pou li. E tan ki lè la m ta kapab di mesye yo toujou santi ke yo gen fòs. Tande byen, m pral ba nou egzanp Yonyon avèk 400 mawozo, les autres membres restants. Pa egzanp, w ap jwe avèk yon ekip, ki kapab rele Barcelone tou sa, men y ap mennen 1 zero sou ou. Ekip ou a ap jwe, l ap pase boul byen, men li pa ka fè gòl. Epi lè w gade sou ban ou wè gen yon moun ki rele Lionel Messi. Messi de la bonne époque. 2 minit aprè, ou wè Messi kòmanse ap chofe. Èske moral la p ap remonte? Ebyen, Se konsa m ta kapab di Yonyon an te ye pou Mesye Katsa Mawozo. Men ekoute, lefètke kounye a yo distanse yo, dyalòg telefonik, pli de kestyon, anvwaye dezòdre, pli de kestyon, ebyen la a m ta kapab di pwoblèm. Kounye a la, gon bagay ou kapab di tèt ou, lefètke lanmò Sanjou e lòt mesye yo nan 400 Mawozo, Yonyon pa la, yo kapab vin pi chèf. Konprann byen sa tou wi. N ap esplike w kote m ta kapab di baz la kapab dezoryante. Men konsa tou, mesye yo kapab vin pi sadik paske pa gen moun ki ap pran lòd. E konsa tou, nan yon lòt sans, baz la kapab degrade, deteryore paske. Si jounen jodi a la lanmò san jou rele kòlèg li di fè tèl bagay kòlèg ap di m pa pran lòd nan men w lòt sòlda sa ki tèl kote l di m pa pran lòd sa w tande a la chak nèg fè baz pa yo epi lòbèy total sa se tout analiz yon moun kapab fè de depa Yonyon an èske n konprann kounye a la maten an la le maten di 4 me 2022 nèg 400 mawozo yo desann atè a anpil lòbèy pete fò n di ke deja genyen 3 mò o nivo de la komin Tout zòn la tranblè yo, la tranblè 8, zòn sa yo pat bon maten an ditou. E fò m di nou ke, eske se jodi a sèlman nèg yo ap mete pye yo atè? Eske nèg yo pap nan lari an tou lè jou? Eske lapolis pa gen anpil bagay k ap nan men l pandan jou sa yo paske bagay yo pral vrèman difisil? Konprann byen wi sa m di nou an, konprann byen. E fò n di ke. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, paske Arab nou yo toupatou, ebyen genyen anpil tchèk ki ap fèt sou wout yo, paske gen anpil moun k ap sòti Laplèn jisteman pou kapab mete tèt Senmak epi mete tèt nan departeman di Santr. Men, pou anpil moun k ap prale nan zòn sa yo, ebyen genyen patwouy polisyè ki sou wout lan, ebyen ki ap tcheke moun sa yo, paske gen machin ki tèlman gen moun, epi yo fè yo desann, Yo tcheke yo youn apre lòt. Se byen kanmenm. Epi gen de nèg tou ki ap sòti nan Pòtoprens lan, menm lè se yon sitiyasyon difisil, un maximum de contrôle. Èske n konprann? Paske gen nèg ki ap sòti Pòtoprens lan, se kòmsi yo pran sa k ap pase a, yo pran pèn yo kòm yon jwa paske pandan yo sou machin nan, se de gwo slogan k ap lage an bèt, an gwo bout bèt de jungle. Ben, fòk nou trè veyatif. Brèf, mwen tande yon seri de temwanyaj. Fò m di nou ke m pa oblije di sa m fè. Men, mwen gen de twa grenn moun lakay mwen tou. Ou konprann? Men, e genyen ki ap sou wout pou vini. Men kay mwen louvri pou yo. Men m pa oblije di kote m rete. Sorry. E gen anpil lòt moun tou ki oblije rete nan dan koze a. Yè m ap tande yon temwanyaj kèlken ki a Pòtoprens. Tout byen li genyen se Pòtoprens kote l rete a. Menm on poul li pa genyen nan peyi l. Il a passé un petit coup de fil à quelqu'un pour lui dire, Ben écoutez, m ta anvi vini wi men m pa gen yon pyas nan men m. M pa gen byen andeyò a. Yo pral gade m mal. Euh, genyen yon Arab nan Département du Centre lan ki rele m yè, li di m ke pandan moun yo ap desann, lè yo rive nan stasyon an, epi gen anpil moun ki nan blòk la k ap di moun sa yo, Kote nou prale la a? Kote nou prale? Hein? Nou te konprann Pòtoprens te bon epi nou te rete ladann nèt. Sa n ap vin fè la? Gen yon seri de demwazèl lè yo vini, nèg yo di, Oh! Yo pral pase sou sa yo. On peut pas rigoler dans tout ça. Hein? Paske jodi a se ka tou pa sitwayen sa a, nan sikonstans sa a, men demen se kapab tou pa w la. Allez-y pour l'analyse des vidéos. Antouka m ta kapab di si chen an egziste l ap rann li kont ke antre li te antre nan G9 se pa t pou granmèsi paske ebyen G9 la fè anpil bagay paske nan dènye moman sa yo m ta kapab di G9 la ede chen an anpil an nou di lapolis tou non paske pa bliye m di w antre gwoup chen an. avèk 400 mawozo, sè le mal e le pir, ebyen lapolis fè yon chwa. Eske n konprann? Paske nan anpil peyi nan mond lan dèfwa otorite yo konn konpoze avèk dè gang pou detwir dotre gang. Epi aprè ben fini la misyon dè zotre gang kolabore. Konpranne byen. Donk sa vle di antre 2 moun sa yo gon mal gon byen mal epi lapolis antre li kanpe yon kote. Men sa pa vle di ke l ap sipòte totalman paske nan tout ka yo se bandi. Eske nou konprann? Donk gen yon. Enfòmasyon ki rive jwenn mwen kòm kwa lapolis kòmanse kontwole anpil zòn nan plenn nan e ke chen an li menm tou li sou wout pou li tounen lakay li men fò m di nou ke chen an li kontwole anpil viktim gen viktim wè gen viktim paske eee m te vle ke alò sèl erè chen an fè. nan anpil zòn ke yo kòmande nan plèn nan, li te sipoze di popilasyon an, mete nou alabri pask ki a un mesaj ki a ete difize a travè lè rezo sosyo pou dir ke lè zòm de 400 yo pral atake. E nèg sa yo depi yo di w yo pral fè tèl bagay y ap fè l. Donk m panse ke si popilasyon an te gentan retire kò l, ebyen gen anpil moun ki viktim yo pa t ap viktim. Men tande byen, gen yon gwo sòlda pou chen an m kwè ki tonbe, s on Djed. Men videyo sa yo. Mwen genyen la yo humm. Se video ki bay tèt chaje. Eske nou konprann? Donk gen plizyè sòlda. Men pa bliye m di nou ke mesye 400 mawozo yo, yo gon on trik yo fè kòmsi pou kapab entimide kan advès la. Gade m wè gon gwo djed ki tonbe la a. Misye nan yon video, nou pral gen chans tande voice yo, men nou pap kapab wè video yo paske ben se two kriyèl. Gen yon kote tou nèg yo pran yon zam, pa konn si son M4 oubyen yon AR-15, epi nèg yo ap pale pou di bon chen an nou ba w zo ou pa souse. Eske nou konprann? Men, nan tout video yo, video ki pi sadik lan, se sèl de nòm ki avèk yon kòd nan kou l. Yo, m ta kapab di tchake 2 ponyèt misye. Men zo yo koupe vyann yo pa koupe. Epi misye ap traypase se kòmsi w tande yon wonflon. Se yon wonflon de lamò. Hein! Se kòmsi se yon moun ki nan dòmi k ap wonfle epi men se soukous, se trepase nèg sa pral trepase. Epi gen youn menm kote ke y ap koupe djed li. M gen enpresyon se djed sa nèg yo te plis vle an. Epi nèg yo ap pale avèk chen an. Waww se tris. Ann tande. Men ti vòlè chen yo. Men ti vòlè chen yo. Men ni. Men ni. Sa ti vòlè chen yo. An. Mwen sa va yon nan kou. Sa va yon fik la. Nou va nan tou yon inosan nou men. Lè nou pye nou son sol. Soutan de yon inosan mwen kon se bal nou kraton koupab. Men sa an kò. An. Men sa, ti mouchwa wouj li bò tèt li. An. Sa li menm. Wè li bal 12 bò tèt li. Gwo grenn bal. E moud li. An. Sa sa vle di yon chèf li ye. An. E di nou pou lòp. Nou pou lòp konsa. An bèt. Gwo bout lyon. Gwo bout lyon. Cheng cheng. Cheng cheng. Gwo bout lyon. Nou pa et sou yo la. An bon jan blòk 1. Nou parèt sou yo la. Konprann? Sa se vòlè chen an sa ede toujou. Konprann? E nan men nèg sa yo nou jwenn Ermond lan. Nou jwenn pè 9 filimèt la. Konprann? E nan men nèg sa yo. Nèg sa yo nap byen gade la. Fò nou wè misye byen pou moun ki konnen. Konprann? Pou moun ki konnen. E te mwen chwa oujou si bòtò. Bo! E te fò dimanche konekte. Fò dimanche elilye. La salin blok en riyèl tokyo. E tou nou kwa demisyon la. Bo baw. Chen an chen an yap baw zo premye chen mwèt wè zot paka souse li premye chen mwèt wè zot paka souse li chen an kelè vyann ou manje chen ou pa manje zo premye chen mwèt wè zot paka souse li men materyèl ou wi vire materyèl la pou chen an wèl chen an men bagay ou men bagay ou nou pa bezwen kò nou pran kò a nou chifonnel nou chifonnel vin met chaje a pou yo men bagay ou chen an ou konn nan men kiyès sa te ye chen an. Ou konn menm kiyès sa te Abidou gat lakay ou chen an Yeah Gat lakay ou Gade Gat lakay ou Nap chifonnen w Yeah yeah yeah Tale tale Nap chifonnen w chen an Men li men lakay ou Abidou pou w byen kwè kote nou ye a la m pral montre w kote nou ye a la Bò ponp lan bò ponp lan Nou gentan rantre anndan lakay ou n chifonnen w wè M pral montre w pon an chen an Sa e nan tele wap gad sa chen an kounya wap wè sa nan tele premye chen mwen t wè zot paka sousel men pon lan nan tele wap wè sa nou pral fè jenès sa kafou kafou pou jenèf al bat kòl la gad kote nou ye la chen an wap fè kaka men kay ou chen an sa e kay ou tande granmoun jenèf twò pre laplèn nan nou pral fèl fè kwadèmisyon nou pral lasalin pou ou tou wi poze w. Antouka bagay yo rèd wi la Bagay yo rèd Men fòm di nou ke Nèg je nèf yo pa nan lojik sa yo menm Sòlda w mouri sòlda w mouri Yo boule l yo boule l Men afè kòmsi pou y ap fè videyo, pou y ap pale, pa gen bagay konsa. Se tankou m ta kapab di nou menm lojik Kris la, ben, ki di je nèf di Kris la. Sa vle di si nèg Gran Ravin fon pote boure, nèg Vilaj fon pote boure, y ap fè videyo, y ap touye moun, y ap pale. Men koute pou lotrekan, se toutafè diferan. Gen de ideyoloji k ap batay pou kole la. Men pou lenstan, si w ap gade sou ideyoloji yo an tèm de pwopagand, gwoup 400 Mawozo a fè plis pwopagand. E si w ale nan bilan yo, se kapab petèt otreman. Brèf, gen yon ti videyo depi lè batay la kòmanse nan dezyèm pote boure an, kote ke videyo sa a li kòmanse viral sou rezo sosyo paske m te jwenn li, se yon bon zanmi m ki te voye l pou mwen e m pran tan m pou m gade, mwen diskite ansanm a zanmi an pou m di mezanmi ou kwè se vre? Paske zanmi sa li menm, defwa lè m fè emisyon. gen anpil pwen li pote kesyon sou yo tou. E la, se mwen ki t ap poze kesyon mwen, m di mezanmi m pa kwè bagay sa. M ap gade m wè yon sitwayen ki avèk yon bib nan men l. Aparaman misye ap preche levanjil li. Misye leve 2 men l anlè, misye ap di nèg yo repanti. Donk se yon bagay konsa paske jantan pa s ki l di atravè la videyo. Men, genyen 2 moun ki ap filme sèn nan. Moun k ap filme sèn nan m ta kapab di yo menm yo vrèman pè. E le sitwayen an kesyon ki avèk. Bib la nan men l nan, li pa pè. Dabò, se defi l ap bay bandi yo pou l di yo, Vini, vini vin tire l. Men toutotan l ap pale a, y ap vide katouch. Misye pa pran yon grenn bal. Kèlke tan apre, atravè videyo sa a, ou pral wè yon bandi ki ap avanse avèk yon AK-47. M pa konnen si se presyon l ap bay. Aparaman, l mete zam nan prèske. bò tèt misye epi l pete bal bobobobobobo epi lè w gade w wè sitwayen an kanpe menm plas l ap pouse mesaj li. Si se yon montaj, je suis désolé, pa t kòmantè. Men si se vrè, se yon move siy pou Ayiti, patikilyèman Pòtoprens. Sa ta vle di ke. Bondye pral frape pil. E mesye banm di nou byen. Wè lè wap fè mal, Bondye di w ou mèt fè mal, ou mèt fè mal, kontinye fè mal pa gen pwoblèm. Lè wap fè byen, Bondye pa menm pale avè w menm paske se le byen. Men wè pandan wap fè mal, wap fè mal, wap fè mal la, gon lè kap rive Bondye ap di stop! Epi stop la m pa konnen. Paske ou wè, pa egzanp, nèg sa yo kap tonbe nan batay la la, m panse ke se yon stop diven ke ki frape yo. Paske ils ont fait trop de mal. Men vou menm egalman ki les avez tues. Bondye ap di stop pou ou tou. Paske nou pa kapab antre nan liy mal mal mal mal mal mal mal la. Donk se pou m di nou ke imaj sa a si l otantik li di anpil bagay. E ni bandi, ni moun ki nan kapital la, ni moun ki nan peyi Dayiti fò n veye. M kòmanse priye, m kòmanse veye mwen menm. Nou konprann? Donk m ap kite nou tande kisa k ap di nan videyo a epi aprè. Se pa 2 kout bal non tout pati la. Se pa 2 kout bal non. E misye ap preche toujou. A bib li. Lap danse 2 men l anlè. Fòn ta wè bagay sa a men. Apre premye video an tout fè a la. E pa 2 bal non. Enemi yo sot fon paket bal nan dèyè l la. Men misye la toujou pi rèd. Pi rèd lap preche bibi nan men menm paka tande sa lap di a sèlman. Men men lap rele mesye wè men ap vini men men li rele yo li di yo vini li leve menl menm sa e lòt elmi an se anfas elmi an li ye la a wi ba elmi yo wala wala pat de bal non e pat de bal yo pa tire sou li. Eske nou wè? Wi. Eske nou wè? Bay li met dife nan tèt li eske nou wè li pa pran? Hein? Eske nou wè mezanmi? Eske nou wè? Eske nou wè sa m wè a la? Sa elmi an t sot pran etan fasil la li t tire sou li la.